Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Évitez zone Badelma dans dernier jour ça parce que Bagala là vraiment miel et chaque jour semblait avoir gain attaque. Jeudi à la Bagala était miel entre Delma 6 et les hommes de Bel et puis Maya. Qu'est-ce qui s'était passé au juste Mais juste avant, écoute ça. Anpil koral tap frape Ekoute Ou jwenn tenò, ou jwenn soprano, ou jwenn alto, ou jwenn bas Ou jwenn tout vwa nèt nan koral sila Men koral sa a se pa yon koral m ta kapab di ki fè plezi ak popilasyon an, se petèt yon koral ki mete moun yo nan anpil pwoblèm paske lè bal ap tire konsa moun yo pa konn kote pou yo mete kò yo. Tande byen, premye eleman enfòmasyon fè kwè ke Barbecue ta pran bal kont Jeudy ta. Sa vle di, nou pral chache konnen plis enfòmasyon pou ou. Men ekoute, mwen genyen yon Arab ki voye dron li anlè. Dron nan balanse, li menm gen kontwòl moun ki ta menm tire sou Barbecue a. Se sa k fè w wè, enfòmasyon an li iminant kòmkwa Barbecue ta pran bal, ebyen yon dezyèm fwa depi lè li antre nan aktivite sila. Men tande byen kòman batay la te kòmanse mezanmi. Nèg Dèlma 6, Dèlma 2. Nèg yo di fòk yo fini avèk kestyon Belair Maya paske nèg yo vle pran Maya e pou kapab genyen lapè total avèk Kempès ou byen fas ak Kempès. Kès ki sete pase yè aprè midi gon pote boure ki fèt. Nèg yo pote boure an gwo bout bèt, an pil bal pete e nèg Maya, nèg Belair te. Nan yon pozisyon defansiv. Nèg yo tap defann. Ojodwi, un jou aprè, lòm kon kalifi de bèt kant li ap batay, Mesye Kempès, ebyen, misye di mesye pa gen bagay konsa, lè yo atake nou, nou pa kab defann chak jou. Si nou vèse nou nan lojik ap defann chak jou, ebyen, yo kapab pran nou. Vwala poukwa nou menm nap kontratake. men se menm kempès il a ete rifle la dènyè fwa paske gon batay ki genyen kounya gon m ta kapab di taktik ki gen nan batay la depi nèg ap apèse ou tire atè baw katouch la frape atè li prann lap blese l ebyen eske se sa ki rive a Barbecue tou paske nou poko konfirmatif sou kesyon sila petèt nap vini avèk yon dezyèm emisyon pou n kapab konfime pou men bagay la te vrèman myèl mezanmi anpil bal ou wè kòman moun yo. tap plenyen ou tande koman yap plenyen paske gen kek jou wi yo pa tande yon bon son konsa menm lè te gen ti lese frape men sa se te pou de bon men ekoute ebyen nou menm nap vini avek dotre zenfo pou ou anpe pli ta paske nou konnen RL prod la li menm li pa gen pou lap fè sansasyon nan domen enfòmasyon e nou pa gen pou nap fè enfòmasyon tou eske nou konprann donk nou prale se Antre ankò yn fwa nan Delma 6 pou n kapab pote tout detay yo ba ou eske Jimmy Cherizier alyas Barbecue li pran bal men ekoute fòk nou di ke Barbecue se kelken ki vle fè sa n ta kapab rele yon sòt de diskresyon total silans total nan kesyon pale nan medya nan kesyon pale sou rezo sosyo il fè sa batay an silans konkerir des espas. Se son rèv, avoir la paix au niveau de Delma 6, Delma 2, se son rèv. Men eske se yon bagay kap fasil? Dènyeman la a, ou pat tande bri l. Men li te kanpe an granmoun nan batay la, ansanm avèk chen an, puiske se un ami de G9 ki te nan sitiyasyon difisil. E pi ki dènye lè n te wè Barbecue se te a l'occasion de son anniversaire pour dire quelque chose pou felisite des gens qui le soutiennent toujours, les membres de sa famille tout ça, des amis e pi aprè silence radio men ekoute si w sou tèren an ou kapab toujou wè Barbecue paske lè bagay yo myèl li toujou la justement pou al pote sekou a d'autres amis alliés de G9. Ebyen si se wi Barbecue pran bal la vre sa fè yon dezyèm fwa Ben écoutez qu'est ce qui va arriver si cela vient de se produire une troisième fois? Konprann byen wi paske depi nou sou latè nou pa la etènèl. Lè jan de bagay sa yo ap rive ebyen fòk ou di tèt ou atansyon. Men, sanble, nan kestyon ensekirite nan peyi Dayiti leta pap ka fè anyen. Se sèlman bandi a bandi kap kapab koresponn yo. Antouka n pral kite w avèk Arnel Belizaire, Arnel Belizaire a parlé, est-ce qu'il a parlé d'or? Ben je sais pas. Beaucoup de gens. le kalifi de abolotcho. Men ekoute, abolotcho a anpil fwa tou l konn di kèk ti verite. Est-ce qu'il sera candidat au Sénat? Bah bien sûr parce qu'il a dit ça à travers l'émission e Matin Débat avec Louko Désir. Anèl manke mouri, Anèl retounen tankou jan nèg yo toujou di sa an gwo bout bèt. Ann tande l k ap pale. Moun, si Ariel Henry te gon oun dil an favè Ayiti li ta mete moun nan gouvènman an. Li mete de moun ki gen kòd san ne nan tèt yo ki pa ka pale fò. Maten an m pran egzanp avèk yon zanmi. Mwen di zanmi an tande, ou wè jan y ap sakrifye Caleb Jean Baptiste paske li avoka Vitelhomme. Men minis jistis aktyèl la. Dorcé. Minis Berto Dorcé. Gon gad! nan ministè l ak demisyone. Li dezabiye minis lan kòm dwòg dilè. Li di ke e si l pèmèt li reponn ni. Nou bliye kad sa te dezoye mesye. Nou bliye lèt kad yon kad nan ministè la. Ok. Te gen yon lèt tou louvri l te mete la. E pa ti bagay non. Non li pale li te pale. Te gen anpil engredyan nan lèt sa wi. E li bay misye defi. Voye lèt sa mwen non moun yo. M konnen nou jwenn ti bagay nan men nou. Men Mwen di, misye te menm di, jodi an, se moun sa yo pou yo mete kòm chèf li menm. An li di menm nan lèt la ke Bertho Dorcé nan dwòg. Men mesye, oo! Se yon pakèt bagay, e pa ti bagay non! E pa sa sèlman l di non! E pa sa sèlman non! Mete l an defi pou l reponn li. Li di, si l konnen l fè difamasyon, rele l lajistis. Misye misye klè sou sa. Mwen reti lèt la mwen non mezanmi. Yo di a men louko. E pi se sa map di la. Nan ale, nan ale, nan ale, nan ale. Lè lò jwenn yon kad di ministè ki demisyone ki di sa de siperyè imedyal. Kòrèk. Non se grav. Ou konn sa sa vle di? Se grav, se grav, se grav. E mwen di mesye pou ki sa Caleb li menm li te dosye Vitelhomme nan ki dosye pou wè. E Bertho Dorcé sa li menm li te avoka zanmi nou. e avoka ekip Sonson La Familia l te ye. Yo te di wi ki te bra dwat e pouvwa kale tèt la. Men si jodi a l minis poukisa se Caleb Jean Baptiste ki avoka Vitelòm ou pa konn nan ki dosye ou pa konn nan ki moman jodi a ok wi pou ap lonmen non n fò pou di ke li pa bon. Men sa n genyen nou menm se ke Tout tan se tip de gouvèneman sa ke w genyen Louko, mon frère, konviksyon pou chanjman p ap janm fè chimen l. Non, an fèt, konviksyon pou chanjman gen plis travay pou l fè. A wi, se plis travay. Nou pral gen plis travay pou n fè. Nou gen twò de konwonpi. Kòrèk. An n pran egzanp. Men menm, m toujou di mesye yo sa, nan sitiyasyon ke peyi an ye la, m sonje m te fè yon emisyon nan radyo Scoop. Yo voye yo bay komisè gouvènman bèl pa janm siyen yo depil sot okap gade pouw wè li vin nan dwann pòtoprens lan la li pa janm siyen yo se direktè afè jiridik lan li fè pran de twa vye zam voye bay komisè gouvènman ok e se li k andose'l don Le direktè dè zafè jiridik. Li pa janm asime. Li pa ka asime pou la dwann. Li pa ka asime pou la dwann. Se le direktè jeneral. Li ta dwe asime. Sou pli kachte pou di ke men tèl bagay, men tèl bagay. Pou ki sa li pa vle parèt tèt li paske asosye li yo ok ki nan trafik zam nan li pa p bon pou li si li parèt tèt li. Se sa fè mwen te di nan dosye Romel Bell la nan emisyon Maten Deba lè n te fèk ap pale de dosye a. Lè yo akize mesye Bell de moun ki nan trafik zam mwen menm mwen te di. Pawòl sa sanble l. Paske ou pa kapab direktè dwàn epi y ap pale de trafik dam sitou yon peyi tankou Ayiti jodi a la. Ekoute, epi gen de pozisyon ou pa janm genyen pratiquement nan peyi a. Men il est pas le seul. Nan palè nasyonal, mwen m di moun sa, e gen yon nèg ki toujou vivan Nèg bannann Jovenel la kòman il sapèl Kòman il sapèl Blan te vin prann ti jèn Matye Matye Matye Kòrèk kòrèk Matye temwen Mwen te di prezidan Jovenel Sa m wè k ap desine nan palè w la la m pral anfas E m di prezidan W ap kite yon ekip nèg pouve ke tout kontwòl acha zam se nan palè k pou desizyon an pran Zephirin temwen! Mwen di Zephirin si nou rantre prezidan nan lojik sa epi gon mal nap fèl e konsekans la ap grav. Nou bezwen fè trafik zam nou nap pran pòz ke se palè nasyonal ki pou okipel de acha dam. Mwen di se trafik nou bezwen fè. Mwen di prezidan si w antre nan sa wap gen Anel Belize anfas ou plis tout betiz wap fè yo. Zephirin di m foure bouch mwen nan twòp bagay. M di Zephirin ou pa anyen. Se job yo ba ou mwen se yon elu kap pale la. M di mwen menm pèp la te banm manda e m te la nan lakou a. Mwen wè lè vòlè kankou nou antre nan jan de bagay sa yo ki mal li fè peyi a. M di nan palè nasyonal sou Jean Bertrand Aristide te gon tantativ konsa. Si Neptune te kite l te rive tap gen twòp bagay pou n te di. Jodi an m itilize sa kòm egzanp mwen di depi se palè nasyonal ki kontwole acha darmeman e daminisyon se pi gwo malè peyi a. Jiska prezan poukisa k fè ke Chony nan pale fransè Ozetazini? Chony k te kowòdonatè palè nasyonal sou Michael Martelly. Se pa paske gen yon seri de zam li poko janm ka bay eksplikasyon e yo kenbe yon pakèt zanmi Chony ok ap zam ap rantre isit Chony m pa di w yo non Chony ki te kowòdonatè palè nasyonal sou Michael Martelly. Sa vle di gen yon seri de nèg k ap pale isit louko ki paka pale fòk paka site non moun paske yo pa dwat. Men se pa Romel Bell selman si ta gen mare pou trafik zam yo tap mare anndan leta. Anpil anpil lòt. Zephirin ta gen eksplikasyon pou l bay. Ki Zephirin? Ardouin Zephirin ta gen eksplikasyon pou l bay pou l ta di ke zam kòmand zam ki te fèt sou prezidan avèk cha yo ki kantite l te ye? Kiyès ki te fè kòmand lan? Ardouin Zephirin. Kounya m wè Mwen menm e pa pasel advèsèm pou m kite se li sèlmen yap touye Kòman le jèn Jimmy Trerard M wè tout krim yo se sou dol yo vle lagel Tout sou do misye Kòm se li k bay kòb la e li k bay zam nan e li k planifye Kòm si gwo kòmandye Jimmy t konn fèl oubyen òdone yo konn òdonel Eske w gen moun oubyen Men tel komand nou bezwen fè men nou pap kite neg lapolis yo k pou fèl nou pap kite neg enteryè yo k pou fèl ze nou k pou fèl Tèt chaje. komsi mwen m pa konnen yo. Dènye dènye bagay la se ti blendè jòn krèm yo. Mon frè, mande yo konbyen zam ki t anndan ti blendè sa yo, konbyen minisyon ki t andedan yo. Se sa yo jodi an ki fè ke nou bezwen moun. E ak Ariel, pa gen anyen k serye n ka fè. Pou ki rezon? Pou aktive la securite publique il vous faut des hommes et des femmes de caractère quand il relève de la corruption ça relève de la securite publique enben eske ou wè premye minis Ariel ka aktive securite publique la nan peyi a konbyen mwa li pral gen la jiska prezan li pral gen 1 an li pral gen 1 an mande nenpòt otorite anndan peyi dayiti Eske la sekirite piblik janm aktive? E map di pèp ayisyen. Eske jan sitiyasyon ye la tout pa bon pou li paske pa bliye ke il fo fè pase le tan. Men se sa m di w la la. Pou li menm li fè yon bagay il nous faut des hommes et des femmes. Men pou l fèt tou tout sa k relve de konpetans de sekirite piblik yo, yo pral jwenn men tout moun li yo tranpe ladann. Paske ULCC fè yon betiz la nan dosye ladwann nan. Se pou l dedwane bèl, paske se pawòl ULCC, sa relèv de la sekirite piblik. Une fwa ke sa relèv de la sekirite piblik, sè la koripsyon dirèk, sè le komisè di gouvèneman. Bon komisè a li menm son konronpi l ye, li di w kounye a la vrèman se vòlè l vin vòlè kote l ye a, paske jan l te kite pakè a sou Jovenel la l pap kite l menm jan ankò. Li retounen ankò. Wi, li menm e vòlè l vin vòlè, li klè avè w. Wap pale jak la fontan wi. Se vòlè l vin vòlè. Komisè gouvènman ki la wi. Ki la. Vòlè l vin vòlè. Vòlè l vin vòlè. Jak la fontan wi. Paske jel te kite. M pa di w yo non. Mwen di w. Jak la fontan ou di m la wi. Anel Belizaire. Komisè gouvènman ki la wi. A mwa palan. Vòlè l vin vòlè. Vòlè l vin vòlè. Paske l di m klè. Se gwo deklarasyon w ap fè la wi depite Belizaire. A men kèl voye arete m se li komisè gouvènman. Lè m rive devan l m a di l a mwa palan mesye l komisè. Ou te di m erè w te fè. Ah bon bagay. Ah bon bagay. Bon bagay. Kounya m grandi. Wi. Si moun vle fè pitit men manje m louko dezi pou dyòl mwen men yon jou yo ka tiye m. Wi. E ou konn kiyès yo pran pou dyab? Ti lapli, bougòy. Wi wi. E yo k dyab. Lanmò san jou. Wi. Nèg yo dyab vre wi. E non nèg yo fè betiz. E pi gwo betiz. Mwen toujou di yo sa. E pi gwo betiz nèg yo fè. Yo itilize pwòp twou yo pou yo foure tèt yo. Se òm de men 80 pousan de otorite kap fè krim anndan peyi a nèg sa yo te ye. Òm de men? 80 pousan de otorite kap fè krim anndan peyi sa sa yo te ye. Louko Désir, kòman n te òganize lòk? M ta renmen nou di m ak kiyès lòk te fèt? E poukisa lòk te fèt? Se avèk mesye sa yo donk ou te fè lòk? Mwen mwen toujou di sa. Ok. E poukisa lòk la te fèt? Ati la pou fè lòk? A bougòy nèg sa ou fè peyi lòk la wi. M di w kòman lòk te fèt. A yo tout, m pa vle n di youn. Paske jodi an, vizyon batay la pou n te chanje sitiyasyon an, se pa t sa ke l te ye. Si nou menm jodi an, nou wè SDP fon sèl a pouvwa a pou l devye ke tout batay Si se pat yon lave chodyè nou fè. E louko m pa dakò avè w a lave chodyè a non. Poukisa? Paske sa ankouraje yo nan la malpwòpwete. Non men koute. Jodi a non m al ba w pou ki rezon. Yo pa fè efò pou li mon frè. Non la mandisite je deteste sa. Non e pa yo menm ki mande. Non yo pa mande. Non non non nap ankouraje yo nan la malpwòpwete ki pa bon louko. Yo pa mande depi 2002 a. Non yo pa mande yo mande. Non. Tande louko li pa bon. Li pa bon louko. Jodi a pèp la twò vin sanwont nèg la pa menm gen kote pou l dòmi. Ti kay kote manman n mete l la louko l gon fanm ki gwòs. Li fè 5 pitit ladan l. Epi ou pa ka nan kras m ap ankouraje w rantre nan kras. Louko, m s on aktè nan lòk. Pèp sa m wè n ap pale de li ki pa gen konviksyon louko ki pa nan batay louko. Nou konn fè lòk nou kanpe n di moun yo ret lakay yo louko. Gen moun lè w ap fè zòn w ap vizite zòn yo reyèlman. Ki pa menm ka met manje nan chodyè. Men menm, nou konnen, m ap ba w egzanp ankò Louko. Mwen lòk fòche! Pierre Renel Rene podyab pral nan antèman yon ekip moun. Ekip la kenbe l. Yo di misye ou pa tande se lòk peyi a fèmen pou ret lakay ou. Nèg yo rele m di mesye Tande, son sitwayen gon ka. E m rele pyè m di ekskize m mon frè e nan batay peyi m ye. Se vre sa fè m mal. Men m di misye eske w pèdi yon sirèt. Misye te gen pèsonalite moun pou l pale nan radyo a menm lè ke l viktim li soufri paske ou konnen ke l te tonbe nan slip wouj li te nan tèt kale. Menm lè l Pierre Renal René! Menm lè l viktim de nou men l di moun yo pa pran yon sirèt nan men l. Mwen se fyète m. Paske nan batay lan, fò w kontwole tout pwen w yo. Sitwayen an ap viktim deja, paske l pa ka vake a okipasyon l, li pa ka al chache manje pou pitit li, li pa yon a viktim ankò. Ok, ke si l gon bagay sou li, pou ap pran. Men, pou sa te fèt, se pa nèg k ou wè k ap pale nan radyo yon seri de bagay ki t ap fè l. Se nou menm ki t ap kòdone atè a k te fè l. Jodi a, nèg a zam nan k dejenere jan l dejenere a, se otorite politik yo koz. Se sak fè m di pwoblèm ensekirite ou wè ke yap poze a la e pa lapolis ki ka rezoud li. E pa lapolis. Nan. Paske. Bon li deja depase lapolis kanmenm. Tout tan sekirite piblik la pa an branl. La sekirite piblik mwen m vin bal enpòtans ke m ba li a e pa lè m te nan pouvwa. M vin bal enpòtans reyèl la se sou René Garcia Préval. Lè gen reyinyon sekirite piblik, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le secrétaire d'Etat à la Sécurité publique. Men moun ki deside avni peyi a o non di gouvèneman. Pa bliye ke se desizyon politik lan ki pwal mete lapolis la konfòtab. E kòm se Se li k afè. pral bay mwayen an tou. Mezanmi, kòm se afè deta n ap pale, nou te ka pran Terminlus avèk swat. Sekirite piblik fin kòdone ok yon bagay avè yo, lapolis monte operasyon epi gen kas. Men, in fwa ke gen jan de kas sa yo. Se sekirite piblik ki te kowòdone avèk lapolis, lapolis moute operasyon, pa gen moun ki ka viktim. Men jodi an, si se pa t sekirite piblik, ou konn kòman swat t ap viktim, ou konn nan ki eta swat te ka ye? Enben, se sa k pase jodi an. Nèg yo vle pou n fè batay peyi, men yo vle vedèt an menm tan. Li pa ka konsa. Li pa ka konsa, Louko. Epi dayè, dayè, dayè, m ap di w, la, la, s on kesyon de konviksyon li ye. Gen mank de konviksyon Louko k mennen nou nan tout sa n ye la a. Eske n te ka imajine Arnel Belizaire te ka anfas Nenel Cassy yon jou? Bon sa k pase menm Depite Belizaire? Enben, se pwoblèm sa a nou ap poze la a. Mank de konviksyon an. Pito nou lèd nou la a, pito n anndan. Ou panse ke Senatè Nenel Cassy te ka nan fè tou yo la, Bèlè? Monchè, ou wè depi se nèg ki vyole konfyans pèp la. Nan batay nou sot fè anfas prezidan Jovenel la la kal nan Ariel, tout ap fè yo touye nenpòt prizonye politik. Yap fè touye nou nenpòt paske nou menm nou vin yon eleman jenan pou yo. Lè n sòti, nou di se pat pou sa n te goumen. Sa n wè la a, li pi mal ke sa n tap goumen anfas li a. Kilik rele m, Kilik di m, a, gran frè, Kèlkeswa sikonstans lan, nou pap rantre nan sa nou wè la a non. Misye di m sèl jan pou n sòti e pou n ranfòse tèt nou, fò n mande frè nou yo ak sè nou yo ke n t ap goumen anfas yo otrefwa pou n te chavire Jovenel lan, e pa t yon pwoblèm pèsonèl ke n te gen ak Jovenel, men se sa l t ap fè yo ke n te kont. E sa fè w wè lè nou vini avèk inisyativ ke Pitit Desalin yo pral pase chache pitit Petyon yo pou n al chita pou n fè yon konplo pozitif pou n retire peyi a nan sa l ye la a. Sa pran anpil konsètasyon ke n fè nan mitan nou. Nou rale egzanp, nou konn viv li la. Lè pou n monte Dèlma, lè n rive nan 95 da la a, ekip dèyè lapwent lan di nou pap pase! Nou menm nou kanpe nou di ke nou se Ayisyen, Ayiti se pou nou n ye, fò n pase! Ou sonje goumen n konn fè? Enben jodi a n al chita pou n montre yo ke Kiyès ki viktim? Ou menm oubyen mwen menm? Nou di nou tou lè de viktim. Ebyen, paske ou t ap goumen pou pouvwa a, pou ta anpeche l fè yon seri de bagay, mwen m t ap goumen kont pouvwa a paske m t ap egzije l yon seri de bagay. Kisa w di tèt ou Depite Belizaire lè w wè ke jodi a, te gen yon batay anfas yon Prezidan Jovenel Moïse e gen de nèg ki te trè vyolan an fèt dan lè mesaj? On pran le ka de Mèt André Michel pa egzanp, ki trete Jovenel Moïse de ti vagabon, souflete l nenpòt kote ou wè, kote ou jwenn li, de bagay konsa. E prezidan asasine e jodi a ou wè ke nou nan menm pwoblèm yo. Men koute. E ekip ki t anfas li a tou, ekip ki t anfas li yo, donk ekip sa a toujou ap goumen pou pouvwa jodi a. Ki sa ou di tèt ou menm? M pa janm pale de André Michel. Ou konn rezon k fè m pa janm pale de André Michel? Paske li menm djòb li a l fè l byen. S on kominikatè ke l ye, yo peye pou fè yon bagay. Sè ke li aranje l ke sa yo peye pou l fè a l fè l e l fè l byen. Ann gade pou wè ke André Michel sou K-Plume. kominikasyon ke l te konn fè. E ke sou K Plim, jiskaske l separe ak K Plim, li fè l. An n gade an 2004. Li te angaje l anfas Lavalas. Alò, m pa pale de André Michel non. Alò, mwen pran youn nan egzanp yo. Non, mwen m pale ou de André Michel. De jan mesaj yo te trè vyolan. Non, ki fè ke m pa janm pale de li. Paske se kominikasyon ke l ap fè. Fò l jwenn yon mwayen pou l vann pozisyon ke yo ba l vann nan, ok, san ke li menm li pa angaje tèt li. Sa vle di ke li fè djòb li a byen. Mwen menm m ap pale de aktè yo. M ap pale de Nènèl Cassy, m ap pale de Beauplan, m ap pale de e e e e e e Rony Colin. Sa yo se aktè. Men m pa ka mwen menm ap pale de yon moun ke yo bay fon djòb e w pa ka kritike l de djòb li. Men jodi a Nènèl Cassy, Edmonde Supplice Beauzile, e senatè gran Sid, e. Grandans. Kolèg. Sorel Jacinthe. Marjorie Michel egalman. Marjorie Michel li menm se li te fè erè sou Preval li pat jwenn kounya Labòdè pou mizè l pase li pap kite sa pase lap foure tèt li anba nènè l pou kote l mennen l pou l jwenn yon ti bagay pou l kapab fè pou l reyabilite pou l ka kenbe ok bon m pa kont li e l pap vòlè sa m ka ba l benefis di dout la li pa pral fè nenpòt ki bagay men Moun ki pa janm ka gen mari sa yo se pwoblèm jodi an ann al gade Nènèl Cassy Edmond Supplice Beauzile Sorel Jacinthe aktè sa yo kòman yo santi yo jodi a anfas mwen menm Arnel Bézier ki fè 2 zan prizon e pa pou dwòg e pa pou kidnaping. Man, bon, m sot fè 2 zan prizon an, m pran 4 katouch pou menm liy de batay la, kòman yo santi yo, lè y ap gade pitit yo a nan je, ke yo te konn di pitit yo a yo pran lari a, se pou dekrè libètisid sa yo, ke prezidan Jovenel mete, pou mizè m pase pou nou, si gon chyen yon nèg fè vyole nou, toutan m pa ka pwouve sa devan tribinal ke se pa t volontè nou te kouche a chen an, Ke nèg la alèz nan lari a mwen mande Edmond kòman l santi l jodi a devan m lè l nan pouvwa sa a. Yo pa janm rele w, pa janm pale avè yo? Moun sa yo pa ka rele m nan telefòn. Men se politik w ap fè kanmenm. Non. Ou wè m mande Kato li menm kite ipokrizi l la pran telefòn li menm lè l pa vle rele m. Paske nèg sa yo panse depi ou kandida anfas kondida ou dwe enmi l. Menm lè l pa gen kapasite pou l rele m, rele Kilik, rele Sovnèl omwen. Paske jodi an, si gen yon minimòm ke sosyete a bay kòm kredi, se nou lè prizonye politik ak òganizasyon ki akonpanye nou yo. Rele yo. Pou n ka chita paske fò n retire peyi a nan sa. Paske moun sa yo k t avè nou an, Kato. ki tap pale fò yo ou wè se paske yo pat jwenn ou wè tout sa vreman jovenelis yo tap di an jodia ou wè se verite paske si nenel kasi nan yon pouvwa li kite chèf gouvèneman pa janm aktive la sekirite piblik li konnen ki mal otorite sa ap fè peyi a ou wè l aksepte l. Mètnan a kisa nou ka atann nou la depite Belizaire pou nou kapab fini? Mwen menm Ke fè bini yn pou ede antouka bon sa se yn kesyon ke moun nan mete. Eben ekoute akisa n kapab atann nou la nap rete nou sou sou twit la toutalè. Sa nap atann nou bon mwen akisa nou ka atann nou lejèn jodi ale two vit nou sonje sak te rive nou an 2004 lan se yo menm ki pral rive nou la ankò e gouvèneman an pral chita sou sa menm pou l fè zwazo bèk fè plezi ak tout alye l yo. Yo pral ban nou ki zòn e ki lè pou nou mache, ki zòn pou nou frekante. Yo pral mete nou menm ki di k ap goumen yo. E se poutèt sa, avan m bay, m pa vle Kato panse ke se paske m tande yo k fè ke m pral di nou men sa n sipoze fè a. Mwen m ap ba yo konsèy. Kato avèk. Chilè Lwidò. Chilè Lwidò. Mesye pale nan radyo a bon. Paske fò moun ki renmen nou yo tande nou. Men l pi bon toujou lè n gen kouraj sitwayen ok pou n aksepte reyalite a pou n poze aksyon. Jodi a e pa nou menm lè prizonye politik ki pi bon men se nou lè pli riske. E jodi an tou fò n aksepte ke Si gon konvokasyon de manifestasyon ki fèt ki gen 2 3 grenn moun, se prizonye politik yo avèk òganizasyon ki akonpaye yo. Nou prè pou n chita ak tout moun ki aksèpte ke batay nou t ap mennen kont prezidan Jovenel Moïse an e pa t yon batay pèsonèl, e pa t yon pwoblèm nou te gen avè l. Men sa k ap fèt kounye a kòm li pi mal, pa pè pou al anfas Nenel Cassy, Li ka konplote pou touye w men si w gen konviksyon reyèl li pap ka chanje l. Pa pè pou al anfas Edmonde Supplice Beauzile, pa pè pou al anfas senatè Sorel Jacinthe. M pa vle n ap pale m de Doktè Ariel epi pou n pa pale m de Nenel, pou n pa pale m de Edmonde, pou n pa pale m de Sorel. Yo tout gen dwa yo syeje nan konsèy dè minis. Poukisa yo pa di minisyo a te leve kite tab la fas a pozisyon ke Ariel tap pran? Sa vle di ke jodi an se yo tout ki nan menm panye a. Yo responsab a menm nivo. Yo responsab a menm nivo ke Ariel. Men menm, kounye an mande m sak pral rive. Du fèt ke sa gouvènman an ap fè a, li bon pou la klas dominant e zwazo bèk fè, kounye a la yo pral mete nou nan yon pozisyon nan ki zòn moun frekante, Ki lè pou n frekante l? Nou sonje. Èske nou kapab ale vè yon eklatman sosyal? E ladan l l ap mennen nou la. Ladan l l ap mennen n, trè byen, trè byen. Nou sonje 2004, Titid ale depi an desanm, desanm 2004. 2003. Wi, desanm 2003. 2003, m. Paske desanm 2003, sitwayen yo pa t ka al la. Ou te tande yo pran komisarya sa a. E depi lè sa a, Titid ale. Men, laklas dominant, zwazobèk fè potko vle afiche yo klè, yo panse ke te ka gen yon konpwomi. Aprè janvye, premye janvye Gonayiv, prezidan an pa ka chita pou l fè diskou l, li oblije kouri vin nan palè nasyonal pou vin pale fransè, men jodi an, e nan menm sitiyasyon an nou ye la. Du fèt ke kategori tankou m yo, bon kòm m tande Kato pale nan radyo m ap ba l benefis du dout jiska prezan, kategori tankou m yo, kategori tankou Kato yo, kategori tankou Chilè Lwidò yo, nou menm lè prizonye politik, nou di nou p ap pran nan men yo ankò. Sa k pral pase jodi an? Nou pral oblije kategorize nou. Yo pral gen ti klan pa yo, nou menm nou pral moute ti klan pa nou. Mesye, m pa ka kanpe pou m ap gade w louko k ap plen djòl mwen a souflèt pou m pa di w anyen. Enben, pral gen yon kote k pral rive, lè w ban m yon kout pwen, m a fè w yon kout pwen tou. Kounye a, si mwen w ap bat mwen, m ap kouri, m al chache m kanpe sou pil wòch mwen. Si w rale zam ou, m kite wòch la, m mawon. Epi lè m ap tounen, m ap tounen anfòm pou ou. Men nan sa nou pral ye a la. Sa vle di ke gouvèneman sa a. Alò se, se, se, se, se sa li pa two lwen de refleksyon ke nou fè maten an avèk demach New York Times lan. Exactly. Klè e di ke sa ekoute, nou di l talè a, pa etone pou nou wè ke nou gen yon lòt Guy Philippe. Byen si. Ok pati pran nan peyi a. E sa li pral mennen nou vè la somalizasyon. E di ke se sa w ap pale wi la. Wi! Paske, mezanmi, Prezidan Ariel. Paske kisa ka pi rèd Pierre Mathena tout ke sa nou gen la. Non m pa wèl. Ah m poko wèl. M poko wèl non m pa wèl. Ak kiyès ankò? Nou pale dwat vè la sòm sou malizasyon. Ak kiyès ankò? Ak yon prezidan nou pa konn kote l sòti. Pou kilè l la? Kòman l la? Il ne fait pas un mandat. Ok. Se pa yon manda ke misye ap fè. Li la ou pa konn pou kilè l la. Kategori ki viktim pou Jovenel yo, jodi a man pou pale avè yo a, yo pral rete bra kwaze? Mwen menm m pap kite yo detwi m paske m pwouve yo ke m pa t gon pwoblèm pèsonèl a Prezidan Jovenel. Se ke jodi a m pwal chache yo. E menm jan Lavalas dotrefwa yo, vrè viktim yo, se moun ki pi mal yo. Mwen menm mwen grandi paske m pase pa la. Se sa k pèmèt ke m gen dimansyon ke m ka al chache kategori k t ap goumen pou Prezidan Jovenel yo. Pou nou ka fè yon sèl jodi a, pou nou met tèt nou ansanm pou n goumen pou n retire peyi a anba grif vòlè yo. Mwen mwen di nou merci mesye dam. Merci anpil merci anpil merci anpil. E priyem mwen paske. Ah oui ou merite ou bezwen sa. Monèl ka fè touyem majori ka fè touyem. Bon Bondye fòk Bondye fòk nenpòt. Sou konn sa sa vle di ke ou gen ou konn sa pou fè. Non map ranje kòm men jodia yo tèlman divize lari a yo tèlman frajilizel se ke yo diw yo pa janm pale a bandi men al gade sou telefòn bandi a wap wè chak swa yo pale avèl. Kesa? Bon moun otorite yo konsa yo toujou ye isi. Sèl youn ki te asime ke li te konn pale avè l e l ap kontinye pale avè l se Jout. Depi l chèf e depi l pa chèf mwen menm se youn nan nèg m renmen men domaj m pa t janm gen chans ok pou m fè ekip avèk Jout. Si m te deyò lè Jout te premye minis m t ap ekip avè l m pa nan manti avè n paske moun ki gen kouraj ki di w bagay la jan l ye nan peyi an se yo menm yo lapide. Mesye batay nou an pap fasil. Konviksyon pou chanjman se yon bon lide. Men mesye avèk sa n genyen kòm otorite la yo, louko nou gen yon pwoblèm sosyetal ki grav. Moun ki kredib, moun ki onèt pa pale jodi a ankò paske yo wont. Vòlè tèlman sou moun, yo tèlman angrè. E byento m pral di Mario Delcy